Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon chak jou se toujou yon move nouvèl sou peyi dayiti 3 fidèl nan premyè egliz batist de pòroprens kidnape aprè kilt dimanch daprè enfòmasyon ki rive jwenn laprès yon sitiyasyon ki te pwodui an septanm 2021 kote yon dyakr yo te anlve li ansanm avèk madanm ni. 3 fidèl nan premyè egliz batis Pòtoprens kidnape aprè kilt. Daprè enfòmasyon, yo tap antre lakay yo aprè patisipasyon yo nan kilt. 6 zè 30 nan maten, yo te anlve yo devan lokal premyè egliz batis nan ri de la reyinyon vè 9 è di maten, yon van panik te soufle lakay fidèl nan legliz sila a. Daprè yon manm nan legliz lan, bandi yo ta deja mande yon kantite lajan an giz de ranson pou kapab libere moun sa yo. N ap raple an septanbre 2021, premyè egliz batis Pòtoprens te konnen yon sèn dorè konsa kote dyak Silner Lafaille, Enben yo te touye li devan pòt legliz lan. Aprè yon tantativ kidnaping, madanm ni Marie Marthe Laurent Lafaille, yo te anlve li epi libere li kontre ranson kèk jou aprè. Wikenn sa, enben se ka kidnaping yo an pwogresyon nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens. Jounaliste Jean Thony Lorthé kidnape sa fè depi 10 jou, li toujou nan men ravisè yo. M priye ti makak an gras. Pou li fè pa nou, li poko tande. Yon fòt sòm kòm ranson, se sa ravisè yo egzije. Andepi operasyon Tònad 1 lapolis lanse, bandi yo kontinye ap opere san okenn enkyetid. Sitiyasyon an trè kritik nan peyi Dayiti e n ap di w ke OEA li menm adopte yon rezolisyon ki kapab soutni yon asistans sekiritè e imanitè nan peyi Dayiti. Atravè yon rezolisyon ki adopte vandredi 10 fevriye 2023, Konsèy Pèmanan Oganizasyon Eta Ameriken renouvle soutyen li ak asistans sekiritè ak imanitè nan peyi Dayiti lè li rekonèt akò 21 desanm. ki sot pase a ki pwodui Haut Conseil de Transition an kòm anonse Konsèy Pèmanan OEA sou peyi Dayiti li fèt. E nan kad seyans sila, Konsèy Pèmanan adopte a linanimite yon rezolisyon ki rele konsa Soutien renouvelé pour une assistance en matière de sécurité et humanitaire pour des élections inclusives, libres, jist e kredibl e pou yn tranzisyon demokratik an Repiblik Dayiti. An nou di w sa an kreyòl, rezolisyon an di konsa, Soutyen renouvle pou yon asistans nan sa ki gen a wè ak sekirite, imanitè, pou eleksyon enkliziv, lib, kredib e pou yon tranzisyon demokratik nan Repiblik peyi Dayiti. N ap tounen sou dènye. Fraz nan rezolisyon sila, paske rezolisyon sa a gon enterè ladan l. E nan kad rezolisyon sila, Konsèy Pèmanan an deside pou li rekonèt sinyati Akò 21 desanm lan pa bò kote gouvènman avèk reprezantan sektè ekonomik lan, sektè sosyal ak pati politik Repiblik Dayiti. Toutfwa, OEA ankouraje enklizyon ak patisipasyon. Pati prenant yo nan peyi Dayiti ki poko siyen akò sila a e ki dwe pwosede ak mizannèv estrikti ki yo menm enkli nan kad akò sila. OEA mande Wo Konsèy Tranzisyon an pou kapab kowòdone osito ke posib yon dyalòg politik ki vize elaji Konsèy la sou sa ki gen awè ak akò la epitou asire ebyen akò sa kapab plis enklizif. Sa ki gen awè ak yon fòs dapui, Konsèy Pèmanan ankouraje Eta manm yo, nan limit ak resous yo epi kapasite yo, pou aji prese prese nan bay asistans ak apui jefò ki deplwaye pa bò kote otorite ayisyèn yo pou kapab retabli lòd ak sekirite epitou egzamine demand gouvèneman ayisyen an. OEA ensite gouvènman an pou kapab tabli epitou mentni yon dyalòg regilye avèk gwoup k ap travay sou Ayiti yon mannyè pou kapab fasilite soutyen Eta manb OEA, Obsèvatè Pèmanan ak Sekretarya Jeneral an favè eleksyon enkliziv, lib, jis e kredib ak yon tranzisyon demokratik nan Repiblik Dayiti, pandan yo pran nòt dat sib lan ki se 7 fevriye 2024, ebyen, kòm konvni nan akò 21 desanm 2024. 2022. Agence régionale mandé à groupe de travail sous Haïti OEA pour convoquer d'ici 17 mars 2023 et avec concours secrétariat général la dialogue sous assistance en matière sécurité humanitaire électorale et démocratique avec participation participation gouvernement haïtien et puis au conseil transition. Résolution Konsèy Pèmanan OEA a, li vini nan menm moman fen misyon ofisyèl Ho Komisè Nasyon Zini nan peyi Dayiti. Nan yon konferans pou laprès, se te vandredi li mande pou gen yon deplwaman yon fòs dapui ak pnh yon mannyè pou kapab demantle gang yo ki parèt. chak jou pi vyolan e ki pa sispann fè san koule sou ti bout tè sa a. Kisa nou panse de rezolisyon sila a? Mwen menm si nou mande m kòmantè mwen, m kapab di nou tou senpleman ke se yon rezolisyon ki lese antrevwa ke ebyen aktè entènasyonal yo ap fè tou sa yo konnen pou eleksyon kapab òganize nan peyi Dayiti. Eleksyon òganize, yon nouvo prezidan an 2024, Epi ou ka sezi wè yon bandi pa mouri. Tout bandi antre nan nich yo. Epi apre eleksyon fin fèt, lòbèy pete pi rèd paske ebyen nèg yo gen enterè yo nan sa k ap pase nan peyi Dayiti a. Gon bagay ki senp pou nou konprann. Mwen pa fouti konprann ke yon papa ki gen yon pitit, tande byen wi s on ilistrasyon m ap fè. Yon timoun ki gen 5 a 6 an. Pa egzanp ou gen 3 timoun nan kay la. Youn gen 5 an, lòt la gen 7 an, lòt la gen 9 an. Timoun sa yo di, yo pap pran lòd nan men w. Epi ou menm kòm paran ou rete la w ap plenyen. Epi ou di, ok m pap di anyen, m bay vag mwen menm. Epi jiskaske timoun sa yo menm, yo nan ventèn epi yo di yon bon maten, mete w deyò nan kay la. Konprann byen sa m ap di nou an wi. Ou dòlote yo, ou kite yo fè sa yo vle, jiskaske yo gran, epi kounye a yo mete w deyò. Kounye a la a, se pou n konprann ke sa k ap fèt la la a, Yo te kapab rezoud li. Men yo pap rezoud li paske li nan enterè yo. Ou wè y ap degaje w la pou eleksyon ka fèt. Eleksyon ap fin fèt epi n ap tonbe nan menm pwoblèm nan. E ou wè peyi sa a? Peyi sa a. Si l pa redui an sann, se swa li menm li rejenere pwòp tèt li. Paske s on katastwòf ki pou pase sou peyi Dayiti. Pou tout move grenn yo ale. Lè sa map mande Bondye poul fè yon kout kreyon hein pou tout move grenn yo ale lè sa bon grenn yo a chwazi ya di yap rekonstwi peyi sa paske nou mechan anpil pa gen pèsòn si tout moun ta fè menm jan avèm m pa kwè nan tap antre nan plan gwo aktè entènasyono yo. konprann byen. Nan konferans pou laprès militan Channmas yo bay, yo fè konnen yo pap janm boule kawoutchou ni bloke lari pou ankenn politisyen ankò paske peyi a rive yon kote li pa kapab ankò. Yo di yo pral mande André Michel kote pwomès li te konn fè e tou sa l te konn ap di pandan tout gwo manifestasyon yo. Ann koute kèk nan yo. Prezans nou nan konferans sa a. Nou santi nou onore jodi an prezante ak nasyon an patikilyèman moun k ap swiv aktyalite politik yo, plan nou ak vizyon nou pou lavni. N ap bay konferans la jodi a jodi a pou nou pale sou pwoblèm enpòtan ki afekte lavni peyi a. e pote kout siwèl pa nou pou peyi a sou yon bon ray demokratik. Nou detèmine pou nou travay ansanm ak moun ki gen vizyon pou peyi a. Yon pi bon avni pou kominote. Jenès ayisyèn nan k ap soufri depi byen lontan anba men vye rat do kale politisyen santi ak boujwa kowonpi. Nou konsyan gen anpil pawòl piman bouk ki pale men nou di lang ak dan toujou mòde. Vwazinaj pa bezwen antre nan sa paske desizyon nou pral pran la a nou pap fè bak e nou pap bay vag e nou di nou bay vag avèk sistèm boule kawotchou bloke lari a. Se sa nou di nou menm fòs militan Chandmas, spesyalman òganizasyon dja jenès ayisyèn aktiv. Jodi a, rezon konferans sa a, se nou pou nou pale ak tout politisyen anndan peyi a, depi byen lontan, k ap bay bèl diskou, k ap bay bèl pawòl tout jounen nan laprès, ap mete bèl kostim epi se pa anyen ditou y ap ofri peyi a. Apre tout konsta nou fè, nou menm militan, nou fè dezan ap soufri, Jovenel Moïse mouri, men se pa depi sou Jovenel n ap batay, n ap batay depi sou rejim phtk paske nou te wè peyi a prale sou yon move ray ak rejim phtk a. Se rezon sa a. Ki fè nou tout reyini ansanm pou nou di, menm militan, ou pa gen dwa wè militan sa yo nan lari ap bloke lari ankò, ap boule kawoutchou ankò, se yon mesaj n ap voye bay tout politisyen pou mete tèt ansanm pou mete peyi a sou ray demokrasi, sou ray devlopman, kriz sosyo k ap maltrete peyi an, kriz ensekirite a ki fè lekòl pa ka ouvè nan tout geto. Ki fè ti machann pa ka foksyone, ki fè moun kap soti nan nò, le gran nò, le gran sid pa ka antre nan kapital la nan aktivite yo. Jodi a nou wè entènasyonal la tout mannigans li fè pou detui nou yo pa janm ka resi. Olye yo mete sekirite, nou gon gwo lidè anndan peyi a ki te ofri nou on plan de sekirite yo pat asepte l, jodi a mwen twouve sa Li kondanab paske nou pa oblije al pran yon ensekirite telegide nan men entènasyonal la. Nou pa ka al achte sekirite nan men entènasyonal. Se achte n pral achte l. Paske nou ka wè jodi a la ki sa Kanada fè nou. Nou fè kòmand blende, yo pito fè lòt peyi kado 200 blende olye yo ba nou sa n t achte. Men se poutèt sa nou menm militan nou di nou. Pap kite politisyen yo devye nou. Nou pral voye yon mesaj klè pou tout politisyen chita ansanm pou eleksyon fèt nan peyi an, pou gen sekirite, pou kriz sosyal yo rezoud, pou gen apezman sosyal, pou tout moun evakye, pou gang yo ki gen zam nan men yo depoze lèzam paske se Ayisyen, nou tout gen menm san menm si nou gen. Diferan koulè po! Nou gon sèl patri nap defann. Se pou sa Jean Jacques Dessalines te mouri. Enben jodi a, nou pa gen peyi de rechèch, nou pa gen lòt kote nou prale. Nou pap kite viza vire lòlòj nou pou nou pati ale lòt bò dlo. Paske se paske tè a bon ki fè yap ofri nou viza gratis pou nou kite peyi an. Enben jodi a, nou menm militan, nou fè konsa, nou voye mesaj la ba tout politisyen. Nou prè pou nou chita ak tout Politisyen ak tout lidè menm J a fòs militan jèn mas nou prè pou n chita ak tout dirijan politik ki gon vizyon pou peyi a ki gen kapasite ki ka vanse avèk tout revandikasyon ke nou fè la yo ki kapab rezoud kriz sosyal peyi a kriz ensekirite depi lè rejim phtk a monte a kap travèse peyi an. Jodi a, nou ka wè se fwontyè sou fwontyè ki genyen nan chak komin e li afekte tout lòt depatman yo. Men se poutèt sa nou la jodi a, nou voye yon mesaj klè, fòk eleksyon fèt, nou pa ka kontinye ap sipòte yon gouvènman ilejitim pou eleksyon pa fèt, menm si gen konsansis, menm si moun ki antre nan konsansis yo, menm si lòt moun ki pa antre nan konsansis yo, li enpòtan nou menm, jan nou pran responsablite pou nou chita ak. Tout moun, kit pouvwa, kit opozisyon, se peyi a n ap defann, se rezon konferans sa a. Mèsi, n ap pase yon lòt kamarad pou li pale. Konferans sa a nou lojik paske nou fè plis de dizan pa gen moun ki tande non nou onivo Channmas, ke nou te rete, nou t ap asiste tout sa k ap pase onivo Channmas. Jodi a ke nou menm nou vin di ke tout moun vin chita bò tab la, lè n di tout moun vin chita bò tab la paske jodi a Ayiti pa ka soufri ankò. Se Ayiti dabò. Depi w Ayisyen, se Ayiti pou wè dabò. Se poutèt sa nou menm jodi a, nou menm nou fè, nou fè sa yo rele asavadi se konferans lan pou n al vin di ke nou pral chita avèk tout moun. Lè di nou pral chita avèk tout moun, nou pa gen lidè, nou pa gen moun paske se Ayiti ki lidè nou nou menm. Jou Ayiti pa egziste, nou p ap egziste ankò tou. Se poutèt sa nou menm nou la maten an la pou nou vin bay konferans sa a pou nou di ke fòk ke nou sove peyi a. Fò n fon bagay pou timoun k ap vin demen yo ka jwi l. Se poutèt sa ke nou di nou menm nou pa lan tripotay. Tout sa ki te pase, tout moun k ap joure moun, nou di non se vin chita bò tab la pou n sòti avèk yon bagay pou enterè komen yo, pou ti malerèz yo, moun k ap viv lan kriz alimantè yo, pou moun ki pa ka peye kay yo, pou moun ki pa ka manje yo, pou omwen yo ka jwenn yon bagay pou byennèt la. Se poutèt sa nou menm maten an nou vin la, nou di ki on moun ou gen pwoblèm ansanm avèk Ariel, Se chita ansanm avèk Ariel poun wè sak paske se li yo enpoze nou se li yo di ki chèf ke fò tout moun chita ansanm avèl poun omwen pou nou problèm ensekirite a poul ka aba problèm lavi chè a pou gon bagay ki ka di sou li si tout moun ap rale kòd tout moun ap kouvri dra sou yo pa gen anyen kap fèt nan peyi a e peyi a ap toujou rete nan menm sa ke li a se poutèt sa jodi a nou bò tab la la nou pa Ariel nou pa Jovenel nou pa phtk nou menm antanke sitwayen ke nou vin fè devwa sitwayen nou. Depi jodi a, desizyon nou pran, desizyon nou pran, nou pa pran l nan non pyès pati politik. E jounen jodi a, se yon òganizasyon ki chita la. Òganizasyon gen tan dot moun ladan l. Tan dot diferant moun ladan l. Tout desizyon n ap pran la yo, nou pran l nan non dya, ki se Jeunesse Haïtienne Active. Lè nou di sa, Nou di l klè, jounen jodi a ke nou menm, nou konsyan, nou chita dabò pou nou kontwole tout sa k ap pase anndan peyi a, pou nou kontwole tout sa n sot fè nan kad batay la ki pa pote rezilta. Se poutèt sa nou chache yon lòt altènatif ki se chita dyaloge avèk tout moun, menm jan tout politisyen toujou fè l, menm jan. Tout boujwa toujou fè l. Jounen jodi a, si w ka gade egzanp lan klè devan w, Moïse ki di ke li se pi gwo èlmi l se phtk, jounen jodi a li t al chita Martelly, li t al chita Ligne Bataza. Jounen jodi a nou menm militan tou, nou pa ka rete nan chire pit antre nou, nou pa ka nan goumen antre nou, nou pa ka nan divizyon antre nou pou n ap di sa iks sa ygrèg. Jounen jodi a, nou dwe mete òganizasyon kanpe nan non nou tout pou ke nou lite, pou nou gen men de tèren komen, pou ke nou batay. Pou nou chanje peyi sa pou yon lòt sistèm. Mèsi. Lè nou di ke nou pral chita avèk Mèt Andre Michel, se pa Mèt Andre Michel sèlman. Nou gen pou n chita avèk tan lòt politisyen. Sa k fè ke nou pèsiste sou Mèt Andre Michel la, se pa le fèt ke nou konnen l nan pouvwa a, ke li t ap batay depi lontan, ke li t ap batay avèk nou nan lari a, avèk SDB, ke nou menm nou pral mande l ki sa l gen pou peyi a kounye a pandan l nan pouvwa a. Se sa objektif la ye. Mèsi. Kounye a nou chita obò tab la pou n. Pran baton pèleren nou pou n di non ak zak ensekirite yo, non ak zak banditiz la, non ak chomaj, non ak lamizè, se poutèt sa nou mande tout aktè yo pou yo vin chita sou menm tab pou n diskite enterè komen an ki se Ayiti pou n eteyi peyi a nan sa li ye la jounen jodi a. Nou menm militan Channmas ki t ap batay yon sèl kote. Ki te nan mitan sdp. E anpil nan nou mouri. Egzanp, si blan ta tou. Anpil nan nou kokobe. Anpil nan nou nan prizon jiska prezan. Poko ka janm jwenn liberasyon. Se poutèt sa, nou menm, dja, nou mande tout aktè yo prese prese pou yo chita ansanm avèk HTC a. Nou panse se youn nan Pi gwo bagay ki fèt anndan peyi a la, pou yo chita ansanm pou yo jwenn yon solisyon ak kriz k ap travèse peyi a. Jounen jodi a, si Moyiz Jan Chal ka chita avèk Michèl Mateli, nou menm nou se Ayisyen. Nou ka chita avèk tout moun ki sanble nou. Se pou rezon sa a, jounen jodi a, nou te nan lari avèk SDP. Kòm nou tande Mèt Andre Michèl nan gouvènman an, nou pwal chita avè l pou l di nou. Sal te konn ap di nou nan lari a, kisal genyen kounya dan le fiti pou peyi a. Se pou tèt sa. Jiska prezan, nou pap janm trayi lit la, paske lit sa a, se lit pitit an pitit nou pou ta rejwenn pou peyi a ta tonbe sou ray devlòpman. Nou menm, nap kanpe jiskobou bò pèp ayisyen an, paske batay sa a pap janm fini, nou menm jiskobou, fòk nan 25 a 30 an,